Krisla, Hum. Se yon videyo ki dire nou konnen nou trè metodik anviron yon 1 minit e 40 segond e plis. Dans cette vidéo, Ti lapli anpile anpil inifòm lapolis, patikilyèman inifòm udmo. Gaz lakrimojèn, bal, se tout on arsenal li moutre, li di ke Krisla genyen, li dekouvri yon kote ki rele Lasajès. Ti lapli di. Li pa ka konprann kòman l ap goumen avèk yon nèg, epi nèg la li menm, chaje ak inifòm lapolis lakay li, nèg la gen bal, li gen gaz lakrimojèn, ben écoutez quand on dit Krisla on dit la polis, daprè Ti Lapli. Alò la kestyon kon se poz, èske videyo sa li te tourne trè trè longtan? Yo te pran tan an e yo vin mete l deyò par strateji? Oubyen eske se yon nouvèl videyo? Men pa ke sa, paske nou konnen ke lè te gen premye pote boure a, te gen anpil inifòm ki jwenn. Ebyen jounen jodi a la, n ap fè yon asanblaj de videyo aparaman. La videyo de Ti Lapli e kelke videyo de Izo. N ap fè yon return a travè plizyè videyo. Izo li menm te fè pou demontre ke ben Krisla genyen yon arsenal, li gen inifòm lapolis, li gen tout yon seri de materyèl lakay li ben se tip la li aparaman resevwa tout sipò lojistik pa bò kote lapolis nasyonal Dayiti. Ti Lapli kontinye pou l di ke, Ekoute, genyen yon baz. ki pa twò lwen, se nan Nore, e yon abri kote li di ke nèg sa yo ap tire maten, midi, swa. Men Ti Lapli di konsa, imedyatman li nève, l ap tou kraze abri sa a, epi l ap pase alofansiv nèt. Ebyen, ekoute! Se le moman pou n kapab gade videyo a, epi lòt videyo Izo te fè yo, kote ke lè l te antre nan baz yon seri de nèg nan premye pote boure an, Paske lè sa a, Kris la te oblije rekile, e Izo li menm te pwofite pou fè kèlke videyo, videyo anpil materyèl li jwenn tankou inifòm lapolis. An nou suiv. Ou wè lè m ap di nou Kris la e chèf di lapolis li a, nou wè? Gad valè inifòm, gad valè inifòm nou jwenn nan kay la. Men wè, men valè inifòm nou jwenn nan kay. Nou wè? Nou wè valè inifòm nou jwenn nan kay? Kris la ba ou pa lapolis. Ou pa lapolis. Bon tout wonp wan jwen bal kot bal yo. Bal yo nan men ti mesye yo devan wi. Ti mesye yo devan? Wi. Anba kitel nan men yo. Nou wè? Nou jwen bal nan kay la bal 12 bal galil. Gaz a ti mou chen kot gaz yo? Gaz yo nan men nèg yo tou. Gaz yo dodo vini a gaz yo. Wè? Tout sa yon pandan bagay nou jwen nan kay. Nan kay nèg yo ap anprann nan kay yo jwen yo. Menm. Nou pran non kay, sa se non kay nou jwenn. Nou wè sa a menn. Ou wè la kote gen kote mi la, nan la sajès. M ap montre nou souri. M ap montre nou souri. Nou wè souri? Nou wè souri? Men souri. Men nou abri nèg yo gen lòbwa lan kay sa lòbwa ap ti ri. Nou pa okipe yo teyat y ap fè. Kou m nève m ap kraze abri a pou yo. M ap kraze l pou yo. Nou wè? Poukisa sa pa lapolis menn? Lè m di nou misye se chèf de lapolis la, lè nan yon konn e manti. Douz inifòm. Douz inifòm, inifòm menn sa vle di ke. Men, men, men. Men, men. Men ni. Men ni, wi. A mwen kite bal, a mwen kite bal yo. Men ni. Men ni. Kris la e chèf de la polis ou ye, men ni. Men tout ba ou gen la ka. Nou gen rezon ap tiye moun nan la ri a konsa. Pou nan met sou do, sou do leta. Nou gen rezon ap tiye moun konsa. E nou t leta peyi a, nou ka fè sa nou vle. Aye inifòm ti vòlè ti bwa yo. Men yo. Nèg sa yo abi an polis, mouton anndan cha blende, wi, mouton anndan cha blende. Yo melanje a polis. M pa konn ki polis sa yo, m pa konn kiyès, men map, map, men fò m pale pawòl yo. M pa konn kiyès nan gouvènman, m pa konn kiyès ki bay nèg sa yo sa. Paske m pa kwè tout leta ayisyen an. Te ka kòm si nou eta konsa. Bay bandi inifòm sa esam jwenn nan kwen kay ti jid la wè a esam jwenn gon pakèt lòt inifòm wi nèg yo pa vin avè yo m gon video map fè ankè poum moutre nou a m gen de pat 15 inifòm polis m jwenn nou jwenn yon lapopo nou jwenn yon zam polis lakay yo a tou. Vle inifòm sa yo wi paske m fè jwenn inifòm la toujou mete w la. Wè inifòm, a yon lòt inifòm polis nou jwenn ankò. Anndan kay nèg yo. Wi, men li, anndan kay nèg yo. Anndan kay nèg yo. Nèg yo e chèf yo ye. M pral boule tout. Lè m ap boule yo, m ap fè videyo yo. A e nèg sa yo, y ap mache fè zak lan vil la a inifòm, epi e sen yo ye lan vil la. Wè inifòm polis wi. Kay nèg Tibwa e, men li. A e gran chapo. Gade yon ti kepi polis. Yon ti kepi polis. Ey gaz moutre gaz yo mete yo la. Pa gen fèm fè efò konsa. Kot lòt. Fè nèg yo vin nan arès yo toujou. De jou an jou map jwenn. Sa fèm 26 inifòm. Sa fèm 26. Sa e sa n fèk jwenn nan. Wè wè. Ae klèb kris la. Ti kontwòl ti jid. Ti jid. Wè a inifòm la polis. Gon pakèt inifòm la polis. Nèg yo geta lave yo mpa geta ba yo. Lèm rive lakay mwen. Pil gaz. Map bagay men li. Moun yo te konn vann pwason la. Wè, moun yo te konn vann pwason. Misye, misye met moun yo deyò. Kris la fè ti Jid met moun yo deyò, yo sezi bay la nan men moun yo. Men ma ou la wi Kris. Men ma ou la. Wè, men li. E sa yo fè. Yo pran moun yo te konn vann pwason, yo pran yo fè klèb yo ladan, fè cho, gen o, gen otèl ladan kote fanm ap koupe. Wi pandan yon zòn plen timoun yon zòn kòm kat la plen moun wi ou fè makrèl ladan kote bouzen ap koube pou kòb ou wè men chanm yo men ti matla yo wap avi lou nèt aske pèp la e po moun ou gen ou pa moun ou twò trèt e po moun ou gen e po moun ou gen ou pa moun wè e po moun ou gen ou pa moun Ce que vous devez savoir Wè nan batay sa a, m di tèt mwen tou senpleman ke Ti Bwa sanble pap janm byen ak Gran Ravin ankò. On sèl fason pou Ti Bwa ta byen ak Gran Ravin, Se sèl popilasyon an ki ta deside yo leve kanpe yo di bon nou pap dakò batay sa ankò oubyen si mesye sa yo gen kèk moun ki gen zòrèy yo tande byen sa m di a wi si gen moun ki gen zòrèy yo ebyen kapab pale yo pou di ekoute mesye bese lèzarm. Jan n ap gade la a li nètman enposib pou ke ta kapab genyen lapè ant 2 gwoup sa yo. Se pa manti non! Ann imajine, on batay fèt, on premye pote boure, nèg yo vin fè lapè. Lapè a kraze, kout bal pete, fwa sa a nèg yo di yo pap fè lapè ankò. Men ki sa ki lakòz pap ka gen lapè ant Ti Lapli ak Krisla ankò. Nan de nèg yo, m santi ke Krisla plis konfliktyèl. E si w ap gade jan baay la ye la byen, Kris la ap oblije gen rezon pou l rankinye paske nan premye pote boure an, nèg yo blaze Kris la. Paske si gon premye pote boure k fèt, nèg la antre yon seri de kote, li fè videyo, nèg la moute sou rezo sosyo, li mete voice, li di bon Kris la kouri, Kris la se youn nan nèg ki kapab al nan kous pou Ayiti, la se yon tad pwoblèm. Epi y a yon twazyèm eleman. Menm lè yo ta peze mis Kris la pou l fòse fè yon lapè pèpè ak ti lapli, men koze Izo a, li p ap ladan l menm! Paske Izo, m ta kapab di, parè kòm yon eleman nuizib pou Kris la. E nèg sa yo p ap janm antann yo paske de pwopo trivyo ont ete lanse. de part et d'autre youn joure lòt e nou wè kòman bagay la konn ye donk jounen jodi a la pa rapò ak sa nap gade a la moun ki deyò yo yo la pou yon bon bout tan yo la pou yon bon bout tan e fòm di nou byen si wap fè yon ti dediksyon ou ka di tèt ou ti lapli plis prè poul ta kapab fè konsesyon men gade. Si w ap suiv demach Kris la, konsesyon an parèt difisil. E gon politik Kris la mete an plas, kèlè sèt politik? Ne plus prendre la parole. Kite mesye yo pale, epi li menm, l ap aplike yon politik de silans e pou kapab pase a laksyon. Antouka, yon lòt fwa jan ba la ye la a, se ke moun ki deyò, moun k ap drive kay moun, moun ki nan sant spòtif Carrefour, Moun sa yo aparaman yo la pou yon bon ti tan wi paske nèg yo poko prè pou fè yon seselfe dirab pou pèmèt aktivite retounen nan twazyèm nan. Mèsi bokou la fami kòm toujou yon maksimòm de kòmantè, yon maksimòm de pataj, mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pouz ble an pou nou dir ke vou apresye le travay epi aprè kèskonn di a la pwochèn!